Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon madan yvon zap zap mouri kemly erne anpil moun konnen sou non madan yvon zap zap ebyen pèdi lavi li nan dat 8 avril 2023 aprè yon malèz e daprè enfòmasyon fanmi an pataje fòk nou di ke madan yvon zap zap se te yon gwo militan politik ki te responsab Nimewo 1, Fanm yo plis ke yon òganizasyon fanm. N ap raple ke madam sa li menm li fouye dwèt li nan dife pou kapab defann kòz fanm nan peyi Dayiti e jounen jodi a la madan Yvon Zap Zap pèdi lavi l. Nou te fè yon ti kout pye kay fanmi an nou pral jwenn temwanyaj mari li ki se Yvon Zap Zap n ap jwenn temwanyaj tou kèlke pwòch ki yo menm ap esplike k ap kanpe e fanm sa yo fè konnen ki te yon pilye nan fanmi li ebyen kèm li pa egziste ankò kèm li pati pou li pa janm tounen. Madan Yvon se moun tout moun, kèm li se moun tout pèp ayisyen an e nou konnen volim batay li mennen nan tout sa li e son moun si nap dekri li nap di ke depi lavaw lavaw sa se youn nan pi gwo kalite ke madan Yvon genyen. E nou menm nou prezan omwen nan kad alò nan kad yon vizit avèk fanmi an pou nou konnen ki lè e kòman ki sa nou menm n ap planifye paske an menm tan tou se yon bòn kolaboratris li ye avèk mwen piske se yon anplwaye lotri de leta ayisyen e m panse tout lotri a an dèy nan moman an parapò avèk depa Kemly Erne anndan lotri an se poutèt sa nou menm onivo de la lotri. Nou konte kapati de mèkredi, pa konn mèkredi pwochen, e sou plas konstitisyon an depoze yon pòtrè e envite tout popilasyon an, tout moun ki di yo se zanmi, fanmi e ki senpatize l tou ou k senpatize l avèk Madan Yvon, swa w vin depoze yon balèn, yon bouji, omwen pou montre ke kefektivman ke l te enpòtan pou nou. Kapati de mèkredi. Alan jiska fineray lan ki se samdi pwochen, enben vin jete yon jèb flè oubyen yon balèn eksetera nan non Kemly Ernée. E nou menm nap di tou, nap akonpanye enben fanmi an nan tout demach yap fè enben pou voye l ale anpè, men sof nou pap jwenn yon moun ki ka ranplase Man Yvon pa rapò avèk bòn kalite ke nou sot relate la a ke l gen lè l di lavò lavò pou tout bon. Mwen menm, sa tèlman frape m de lamò madanm nan m pa konn ki mo pou m ta di anvè de sa k rive a. Paske kè m li reprezante yon pakèt bagay nan vi nasyonal, e pa nan vi Yvon sèlman non, nan vi nasyonal la, sitou nan kòz politik e nan kad kit kiltirèl kit sosyal. Madanm sa a li pa gen pri, li pa gen parèy. Sitou! Nan fonksyonman Laurel di lap ede moun kwè jan direktè a di a e pa jwèt. E sak fè mwen menm Yvon Zap Zap bon m kite sak rele poto mitan m ban dèyè m kraze. Ban dèyè m kraze. Pase madanm sa e li k te konn fè e defè mwen nan de seri de bagay. Pase pa bliye sitou tout timoun sa yo n gen ansanm avè l la. Se li k konn bouche gwo gwo gwo ravin pou mwen e pa ti tou non. bouche gwo ravin pou mwen sitou nan ven ti moun yo pou de seri de bagay pase pa bliye lanmò sa mwen menm m pa konn ki non m te ka ba li pou jan madanm nan ekrete l tonbe l mouri san malad san anyen san difikilte leve nan samdi pwal regle aktivite l epi lè l lakay li pou l benyen lannik blip li tonbe l mouri mò sibit sa vle di sak rive a la Li frape nasyonal kou entènasyonal. Konbyen timoun li mouri kite la a? Antoun gen 6. Antoun gen 6. Non li menm wi. An li menm li gen 3 la. Sa vle di sa k pou fèt yo la mwen menm nou pral fè yon bagay ki trè trè trè trè lajman laj. An palan pou lòt semèn k ap vin la, lòt semèn pwochèn, de mèkredi e jedi, nou pral fè yon mach pasifik ke pou tout moun n ap kòmanse depi devan Fò Nasyonal pou desann pou al bout Plas Konstitisyon. Objektif mach la, ki sa l ap ye? Objektif mach la, ki sa l ap ye? Se senpatizan, konpatriyòt. Fanmi, zanmi, patizan, ekip, kolòn, Wa Dèvè nan estrikti ke w te ye, nan Wa Dèvè bagay ou te antreprann kit politik, kit kiltirèl, kit sosyal, tout kouch sosyal ki konnen ki ka patisipe nan chan Madanm nan konn temwanye nan kad pou revandikasyon yo pou yo vini vin ede nou vin patisipe nan mach la rann yon dènye omaj nan sa kap fèt la la ke l konsène nou tout ap pase pa li menm men lamò pa l la inesplikab pase lè yon moun li pat gen anyen Nanik rete konsa blip brit sou kou l tonbe l mouri bon sa vle di menm lè tout moun ap pase pa lanmò men gen de lanmò ki trajik ke bagay sa li frape tout moun ke nap envite tout moun antèman ap fèt samdi 22 kap vini a lòt samdi pwochen 10 zè nan maten legliz sakre kè ke nap envite tout moun vin nan mach la mayo blan ekjijibleman balèn nan men Pou n al depoze sa n vle depoze a nan plas konstitisyon kote foto madanm nan ap estale, epi pou moun vin bay priyè ke yo menm, sa k manifeste de yo menm, de madanm nan, de sa l konn fè pou yo avèk ke sa l reprezante pou yo nan sosyete, sitou nan kad politik peyi Dayiti. Pase, madanm sa k rele w ène kè m gen, madan Yvon zap zap sa, mezanmi, humm, ou wè lè yo di w ban dèyè kraze, ban dèyè m kraze, e tèt. Bon, ban dèyè, lè m di w ban dèyè m kraze a, lè moun yo konn di nan kad, yo di, a ban dèyè m solid wi, ban dèyè m move wi. Men, madanm sa nan kad ban dèyè, bon sa, kwè jan yo di a, manman, e pou se fi sa pa t pouse m. Paske pou sa l fè m mwen nan vin, sitou epòk bagay prizon, bon kote m t ap kab sipòte. Kote m t ap kab sipòte. Bon kounye a li fòme yon bagay ki rele fanm yo plis. E yo plis vre. e yo menm li plis sa vle di frèm m pa gen ou ye m pa gen mo pou m eksprime m nan sa fi sa konn fè pou mwen nan vim men li ap pran nan timoun yo lè w pa jere sa epi l jere tout bagay dirijan ou pa tande gen moun ki konn di entèl bouchon ti tou mwen manzè bouchon on ravin on gwo ravin pou mwen sitou nan bon e kounya m pral konn sa k rele responsablite pitit wi ou wè m pa m di sa m pral konn sa k rele responsablite pitit pase pa bliye. Bon gen de bagay madam sa fè bon kote m tap kab fèl nan kad vakabonday m pral ta pral nan voye pitit vwayaje ou wè li menm li p gen fòs li li fè tout bagay esak fèm diw li bouchon ravin pou mwen esak fè mwen menm m pa gen mo poum bay pou madam sa esak fè wè fineray sa di janm diw a dèvè moun pa met nan tèt nou nou pral fè ni grenn senk ni nan sesi yvon zap zap mwen deside avèk fanmi an poun fon bagay ki totalman depase serye pou madanm sa poul antere anpè bon wè menm lè pandanl mouri a li nan sèkèy la fòkèl kontan poul di kèt si mwen te la mte ka fè pi plis toujou wi map fè sa poum fè sakrifis pam nan mpa bezwen konn pou lòt moun non men sakrifis pa Yvon zap zap la sa rele w repwosite bon sa pap anyen nan sal konn fè pou mwen bon map fon vye tikras Nan pou sa madam sa te konn fè mwen e sak fè map di laprès la mèsi ke nou vin rann mwen vizit la ni direktè Wench li lotri nasyonal kòm nou gen direktè CAS la gen poul vini an palan de adjwen Elionor men yon gwo gwo gwo gwo gwo bawon sa mpa tap fè grav erè sa pou mpa ta salye mesye Patrick Monsignac ayayay mesye Patrick Monsignac radyo Caraïbes FM sa vle di sistèm sa. Son bagay kolabo bay kèm ni sa pye ou konprann e sak fè nap di tout moun byen veni dan la pè e disiplin pou travay la fèt pou madanm kemly ene antere anpè jan tout moun konsevwa. Paske madan Yvon pat sèlman yon anplwaye li se t on fanmi, se t on sè, se t on moun tout moun, s on moun. Pa gen anyen l pap fè pou l sove yon lòt moun, pou l ede yon lòt moun. Se yon moun ke m ka rakonte yon ti bagay tou piti de li dènyèman ki te rive. Pandan l ap chèche kòb pou l peye kay pou pitit li yo, ke l te oblije fè deplase pou l te etidye paske te gen pwoblèm, kòb kay la nan men l ke l vin chèche. kap konplete k poko ka fin kont lan gon moun ki vin nan CIC gon pwoblèm epi nap plenyen nou di bon pa gen kòb pou yo ede moun nan epil di talè wi DG gon kòb kay timoun yo la mdi bon talè wap plenyen avèm sou li nou pa gen li di non nap al fè li paske l dim ke nou konnen madam tonton kite ki anpeche k paka vini la kòm direktris e li di sil te la li tap gentan fon bagay men mpanse ke sil pa la map fè li DG a remèt mwen li. Epi vwala poukwa ke nou vin wè ke son moun kèlkeswa sa l ye, li pa gen lè, li pa gen dat, li pa gen jou. Son moun tout moun, nenpòt ki lè, nenpòt ki bagay ou rele Kemly li reponn prezan. Vwala poukwa ke jodi a m sot tande n ap mande nan ki pati politik li ye, Kemly son moun sektè popilè. Lè w nan sektè popilè ou pa gen pati, ou se pou tout la repiblik. E son moun konsa Kemly te ye. Anndan CAS ki wòl li te jwe? Ah pa gen wòl kèm li pa jwe paske kèm li fè yon ti peu de tout anndan CAS paske l fè pati de grand famille lan paske pa bliye CAS se yon kote ke w ap goumen pou ede moun ki pi vilnerab yo e kèm li toujou gon santiman kote ke li di w lè moun yo vini l di w e kòm si l wè se moun Fò Nasyonal k ap desann lè moun yo vini kèlkeswa kote yo soti an l di w ah. E kòmsi l wè se matant li, se fanmi l, se yon kouzen l, se yon moun li. E vwala, se yon moun ke li pa gen moun, li pa gen patipri. Kèlkeswa moun ke w te ye a, kè m li prè pou l sipòte w. Vwala poukwa l ke l pa t gen yon espas reyèl. Wi l te nan yon sèvis ki se sant de restorasyon, men li fè pati nan tout bagay yo kant il saji dede. Mwen gen yon pase avèk madan Yvon Zap Zap. Nou kontre, mwen byen a Madan Yvon Zap-Zap depi 2003. Mwen rankontre Madan Yvon Zap-Zap anndan penitansye nasyonal. Lè sa, epòk sa, frè m te nan prizon, Yvon Zap-Zap te nan prizon. Frè m nan te mouri anpwazone anndan penitansye. Epi Madan Yvon di, w ap kanpe konsa, w ap gade yo pral jete frè w la konsa. Nou fè tout demach e nou pran chak jou nou devan. Pale de jistis nap mande jistis pou Yvon zap zap jistis pou frèm nan ki mouri depi lò nou ansanm nou pa janm epanye de lòt nou fè plizyè òganizasyon nou vin fè platfòm nou nan konekte nou gen fanm yo plis ki e madan Yvon zap zap ki a e e kòdonatris mwen se adjwen e fanm yo plis map di nou. Map envite tout fanm ou konnen madan Yvon te gon travay li tap fè pou pou fanm pou dwa fanm respekte mwen mande tout fanm tout òganizasyon fanm ann pote kole pou nou fè yon gwo mach ki ap jedi m bliye dat lan kap jedi avan funiray la nap kòmanse 20. N ap kòmanse de Fò Nasyonal, n ap fini l Channmas. Mwen konnen tout òganizasyon fanm yo ap prezan, mwen fè envitasyon an. Mwen pran yon gwo kou. Mwen pran yon gwo kou, kote m pran gwo kou a, mwen p ap kanpe. Lit lan p ap kanpe. Pase Madan Ivon kwè nan mwen, e m kwè nan Madan Ivon k ap ban m fòs pou nou fè konba a. Konba a poko fini. Bon, nou aprann nouvèl lan, paske jou an mwen t ap. Vandredi sen mwen avèk Madan Ivon, se li menm ki pote pwason lakay mwen pou m manje Vandredi sen. Samdi nou gen randevou pou nou ale nan yon anivèsè yon zanmi nou, yon kòlèg de travay, yon ansyen kòlèg li. Nou ta prale nan yon anivèsè. Madan Ivon soti nan stidyo byen pwòp. E lakay li yo te vin penyen li. Li gen tan fè mekòp. Li pa t gen anyen. Li gen tan fè mache pou dimanch Pak. Li pa t gen anyen. Pandan yo ap fè yon tyas pou li, li santi yon malèz, li di ba l al kouche, epi l tonbe. Distans pou nou kouri lopital ansanm avè l, li te gentan mouri nan machin lan. Anyen, sof ke li soufri tansyon. Men nou li pa t malad. Li fè mache e li k fè manje pou l manje avè tout moun li. Se yon moun lè l ap fè manje, se kantin li fè. Se kantin. Pou tout moun manje el pap manje li menm. Bon nou pa ansanm paske se jodia selman m poko wè avek sèm paske se chak jou mal wèl nan ponp funèb la m wè se domi lap domi madan ivo pa mouri madan ivo pa mouri m konnen lap banm fòs Tout sa k gen pou fèt la fèt paske si se mwen ki te mouri madan Ivo tap fè antèman m. Map kanpe l jiskobou pou finiray la fèt. Pou mwen menm madan Yvon son bagay ki inesplikab pou m esplike pase mwen menm avèk madan Yvon. Pa bliye mwen menm a madan Yvon nou soti menm kote ki se Belè. Men epòk m te konn ap viv madan Yvon se te nan politik. E m te konn ap swiv li paske li te li avwe li pa vwe pa sèlman pou fanm menm pou gason paske li te gen mari li ki te nan prizon li te fè tout sa l kapab li te rann tout fòs li pou l te mete mari l deyò e yo te yo te kreye yon estrikti ki ki estrikti ke yo te kreye an se te yon estrikti ki kont moun k ap fè vyolans sou moun sou kèlkinanswa fòm. M te konn pran tan m pou m gade Madan Yvon antanke fanm ki gen yon ki gen yon kapasite kòmsi li menm li fyè de kapasite l lan e li kwè nan fòs li. Lè Madan Yvon yon kote li pouve ke li se yon fanm e l reprezante fanm. Nou menm, mwen menm pèsonèlman Imakila, m pa t janm regrèt mwen menm ansanm avè Madan Yvon nou te fè yon tan. M di bon politik m pa vrèman gen yon ide de li tou sa, m pa twò renmen l, li di non ou pa bezwen renmen, se antre pou antre ladan l pou batay pou renmen l. M te di ou vle m antre ladan l, li te di m wi. M pa t regrèt, m pa t regrèt pakou mwen menm ansanm avè Kemly, Ernie ki di madan Yvon. Kemly se yon moun pou mwen, se yon sè, se yon fami e lè l te fè m apwòch lan, M te rele fanmi m, m te di sa, yo te di m bon depi se a madan Yvon, w ap nan yon bon pant. Madan Yvon se pa yon moun ki manje pou kò l. Madan Yvon se yon moun lè l avò, li avò de tou kè. Madan Yvon menm lè w pa la, li jwenn l ap sere pou ou. Mwen menm, m pa p janm jwenn yon zanmi tankou madan Yvon. Sensèman, m di l se a tou kè. Madan Yvon pou mwen, se yon fanm ki te toujou di Imakila, Ou se Imakila Raram, konsa l te konn di m, mwen se Madan Ivon Zap Zap. Pa bliye nou se de gwo fanm ki pase de prezantasyon. An nou fon chemen ansanm tande, pou nou ede lòt fanm yo pa vle respekte yo, y ap pase dwa yo anba pye, timoun lari yo. Mwen menm ansanm avè Madan Ivon e Karlin, nou gen yon pakèt bagay nou fè antre nou, antan pou timoun. Sa yo make m. e nou gen òganizasyon fanm yo plis se aprè chita nou deba nou nou chita ansanm nou di nou pral fè òganizasyon fanm sa nap rele l fanm yo plis e se si nou pouve nou nou se fanm yo plis vrèman madan yvon se te kòdonatris fanm yo plis mwen m te trezoryè fanm yo plis m pa regrèt m pran yon kou jiskobou Zanmi m pral mouri nan samdi li pa wè m nan vandredi li te chèche wè m paske son moun konsa li ye li vin lakay mwen zanmi m pa wè w non m di a m gon pwoblèm sinyal se t ap dènye mo gon pwoblèm sinyal e sa k fè w pa tande m wi an m pral fè cheve m wi pi ba li fè cheve l tou prè bò lakay mwen. epi map tounen pita imakila ou ka twouve aprè yon de twa zèd tan se yon nouvèl konsa ki rive jwenn nou ki tou twomatizem ki finim mwen menm li finim debou mwen menm map dil avèk tout senserite a tou kèm m pèdi yon bon nan mwen menm e kalin sot di ke lap rete soude poul jere mwen m pa santim gen fòs paske map santim pèdi yon fòs. Kemly se yon fanm lèl rive yon kote li pouvel son fanm gason paka pase sou nou kemly son fanm dayè kemly depil rive yon kotel pouvel se pa moun ki pote yon non ki potel pou initil li potel lèl rivel fò respekte nonl li fò respekte travay li sou pa konnenl ou pa chèche konnenl paske depil rive yon kotel pouvel kemly lèl rive yon kote li toujou di dwa fanm fòk yo respekte sou kelkenanswa fòm. Lè n rive yon kote, Kemly se li k pale pou nou. Kemly di, Mwen Imakila, m devan. Ou dèyè Kalin dèyè. M ap pran anvan. M toujou di al devan. Pase li gen yon vwa ki ekstravagan e lè l pale, li toujou fè moun tande l e l fè moun gade l. Bon, mwen menm sensèman m pa gen mo a di ankò. Mwen menm m pran yon kou, m pa konn ki lè twou sa ki nan mwen menm nan l ap bouche. Sensèman. Se Antoine Yveline, pitit Madan Yvon. Madan Yvon se te yon militant ki t ap goumen sou sòl la pou twa timoun. M ap redi l ankò pou twa timoun. Antoine Stanley Antoine Yvenson. Li goumen, li goumen, li pa pè bal, li pa pè anyen, li pa pè kout wòch. Li jis ap goumen pou l wè si la retire nou kote nou ye a, pou l wè si lè l mouri, si 3 pitit li yo a jwenn yon kote stab pou yo rete. Madan Yvon se te yon moun tout moun. Yon moun tout moun. Se yon moun ki pa pè kite nou grangou jis pou l te ka ede lòt moun. Se yon moun gade fanmi l, li toujou pran sa an chaj. Tout sa, e li ki te tèt fanmi l. Zanmi, mwen menm m toujou di manman m sa l fè twòp zanmi kòfye. konsyans. Men kanmenm sa pa t anpeche l pou l viv. Tout sa l genyen se pou moun. Tout li menm se pou moun. Manman m se moun ki pa t konn gad moun sou aparans. Tout moun nan vin kote l, li pa bezwen konnen depi l genyen. Men, kè m li yèni. Jounen jodi a l arive pèdi lavi l. Donk m pa konn pou ki, m pa konn de ki. Se nan samdi mwen vini, se nan dimanch. Mwen vini men yo te dim manman m malad. Manman m malad yo pat vle ban m nouvèl sa l te genyen. Mwen te Sendomeng. Epi tou, yo rele m yo di m manman m malad men l pa gen anyen ki grav. Epi tou pou m desann paske ou konnen se sèl mwen kòm fi, li bezwen pou l wè m tou sa. Epi tou, men m te fè pwovizyon, m desann ak tout pwovizyon m yo pou m vini paske m konnen se malad li malad yo di pou m vin dòmi lopital la avè l. Epi tou lè m parèt. Men matant mwen te vin chèche m, non, sou yon moto twa wou yo, bò èpòt la. Epi m di, matant te kwè se ou k t ap dòmi nan lopital la anvan mwen. Epitou matant mwen di konsa, non, m pral dòmi avè l wi bagay sa yo, m te jis vin chèche ou anvan. M di, an, ok. Men tout lè sa manman m mouri san ke m pa konn anyen. Manman m mouri depi nan samdi. Yo pa janm vle di m anyen. Epitou, kounye a m tou ap esplike matant mwen, m di konsa, m pote yon ti ble pou li paske m konnen l renmen ti ble l. Map fè pou li nan lundi maten pase m konnen m fè jounen nan machin m fatige epi map fè ti ble a pot pou li nan lundi maten map tou domi nan lopital la avèl kounya la epi map mandi an enben ok kounya m di mezanmi depi maten m nan machin bagay sa yo fòk nou ta achte yon bagay pou mwen pou m manje epi m tou ap di kò sa jan manman m renmen fè gwo manje le dimanch gwo dimanch pak pou manman m se sou kabann lopital li ye san ke m pa konn sa kap. Epi tou, kounye a, matant mwen di, enben ban m al achte manje a pou l al achte yon babekyu pou mwen epi l ap fòse m manje l nan machin nan. M di a, lè m rive m ap manje l. Li di non, tou manje l nan machin nan. Epi vrèmanvre, m tou manje l. Chak lè m fè yon zè, yo di m non tou manje l. M manje l. Epi, lè m rive anlè kot granpapa m nan, epi tou, matant mwen ban m yon remèd. Menm wè tout moun tèt mare, vwa yo ale. Kounye a, m di yo sa nou gen la? Yo di se yon grip k ap. kraze yo kounya m di m te gen grip sa tou wi gèlè se kèk epidemi l ye epi tou kounya matant mwen tonton m nan matant mwen fin ban m remèd la m di yo poukisa nou ban m vye remèd sa bagay sa pa menm gou menm kounya l di a jis bwè l bagay sa yo e pou e pou w te ka pa atrape grip la ki fè nou ba ou epi ma tonton m di an n desann lakay ou lè m desann lakay la m wè pil matant mwen yo ap koke m. Yap di map toujou la pou ou sesi sela kounya m tonbe kriye m di nou te di m manman m lopital epi tou kounya la pou nap koke m konsa poukisa poukisa nap toujou la pou mwen anplis ke mwen menm m konnen se manman m ki te tout mwen poukisa nap toujou epi tou se lè sa tonton m nan di konsa non pa enkyete w non manman w lopital men w konnen nap toujou la pou ou epi apèn papa m ap parèt li tande sa epi papa m di pa bay pitit la manti. Manman w mouri. Manman m mouri, manman m pat malad. Vandredi sen map pale a manman m nan kòl video, jedi se l voye 50 dola ameriken banm. Kijan manman m fè mouri? Kounya la e lè sa lap di wi manman w mouri e lè sa yo mete m chita avè sike m e ke manman m leve yon maten Li makiye, li fè tout afè l, li penyen, li benyen, li abiye byen bèl, epi pandan l kanpe konsa devan kabann li, li pran yon premye so. San ke l pa t gen anyen, li pa t gen anyen ki t ap fè l mal. Li pran yon premye so epi li foup, li kouri leve, epi l di konsa, voye ti dlo nan figi m, voye ti dlo nan figi m. Pandan y ap ba l dlo, y ap ba l dlo, epi tou l pran yon dezyèm so. Li kouri leve ankò, l lage kò l sou kabann nan. Epi tou bòpè m nan ki parèt, kounye a bòpè m nan pran l. Kounya papi m nan di banm al mennen w lopital pase bòpè m nan pa konn sa pou l fè epi li kouri chire bòpè m nan li di non m pa pral lopital bòpè m nan te gen yon chèn nan kou l li kase l epi li li ap chire mayo l epi l di m pa pral lopital m rele entèl pou mwen li di rele yon mesye pou li epi tou yo rele mesye a yo pa ka jwenn li yo ba l yon dezyèm apèl yo pa ka jwenn li epi tou bòpè m nan di wi fòk w al lopital kounya la e e bòpè m nan pran l. Li chaye l epitou kan l rive devan macha l pran yon twazyèm so sou fas, kou l kase dèyè. Je l vire nan vè. Men manm. Lè yo kouri lopital avè l, doktè di li mouri. Jiskaprezan m pa konn pa konn anyen de lanmò l. M pa ka di w si manman m te gen yon pwoblèm, si se manje yo manje m pa konnen. Tèlman m pa konnen men kijan manman m pase. Men kijan l pase. Jiska prezan m pa konn anyen de lanmou ak Yvon. One Stanley pitit madan Yvon Zap-Zap e manman m but m pa wè kisa m ta di de li ankò paske m pa wè sa m pral di anfèt tèlman manman m te konn fè twòp but mwen menm m ka eksplike m avèk manman m manman m kite nou tout grangou nan kay la sèl mwen ki soti avè l lòt timoun yo grangou. Li pa kite yon goud. Pandan manm gen 2000 dola nan valiz li. Li sòti. Gon dam, men non legliz nou t ale. Dam nan parèt, li di, Madan Yvon Zap-Zap, manman Lavi, men m gen pitit mwen la k pral konpoze nevyèm. M pa ka peye egzamen an, men yo voye l tounen ban mwen. Men e legliz an m vini, m vin ap priye, yo pa vle pran l. Manman rale tout 2 mil dola l bay dam nan, m di oh manman sa w fè la bon ou kite timoun yo grangou pa ba nou anyen epi mwen gen kòb la la e dam nan ou pran l ou bay li di ah pitit gason m map gentan jwenn map gentan fè yon piwèt map jwenn yon lòt bagay pou nou pou m montre w sa vle di son moun tout moun manman m pa gen pri. Yo, m ka di jan papa m sot di l lan, yo, papa m e kòm si l pa t konn responsablite nou vre. Paske gen de bagay manman m ap fè papa m pa t ap fè l menm pou blag. So, manman m, manman m, m ka di e kòm si egzanp li l t ap kite. Jou samdi an avan manman m mouri an l gentan al fè mache, li leve, li vini l fè pen aze ba nou nou manje, li gentan achte diri chela. e nan dimanch pou l achte poul peyi pou l fè pou nou pou nou manje. Jou samdi sa, manman m fin penyen tèt li, Jude, manman m fè m penyen tou, but e yè m detrese kout pen lan. Manman m fè m penyen Jude e m fin benyen m abiye tou de blan. Manman m fòse m, manman m di, al penyen e Jude pou penyen jodi an. M di, a manman m gentan tou de blan, jèl la pral sal. rad mwen an li di non li goumen avèm li di fòw penyen djed jodi an el fèm soti m penyen li dim te met on rad ou voye sou ou pou rad ou a pa sal fòw penyen djed el fèm penyen aprè m kite manman m manman m ap fè mekòp nan figil li gentan byen bèl met rad souli manman m parèt. Manmanm ki banm kòb pou mal fè tchas lèm fin penyen. Lap di pitit gasonm ou bèl wi gad yon bèl kout peny yo ba ou poutan ou pat vle penyen. El konnenm malad nan tèt li pito di moun nan pa sere tèt li non. Men penyenl Jude. Mal fè tchas, pandan map fè tchas yo relem men manmanm sot tonbe. Lèm kouri m vini e ou wèm wè manmanm ate lap rakle, lap di banm ti dlo voye ti dlo nan figim, map pran ti dlo pase nan figil. Frèm nan te la tou. Yap pran ti dlo. Kounya nap kenbel. Lap di anbake m pa bon pitit gason m anbake m pa bon m di manman an al lopital paske chak lè yo di w ann al lopital ou pa vle wap goumen avè nou ou pa vle al lopital e kòmsi lopital e èlmi w li di l pa pral lopital kounya l di rele entèl pou mwen rele entèl men yo bèdè rele moun nan yo pa ka jwenn li tout sa nou fè lè nou resi goumen nou mete l devan pòt la l sot tonbe nou leve l nou pase ti dlo nan figi l lap goumen avè nou dechire nou Kounye a li pran yon twazyèm so. Lè m gade m wè zye manman m vire lanvè. Men m gentan santi e mouri manman m mouri men m poko ka di anyen. A tout sa n ap pase ti dlo nan figi l, nou goumen nou mete l deyò, nou mete l nan machin. Lè n rive lopital ki sa yo vin di nou manman m mouri. Manman m pa t gen anyen, manman m pa t malad, manman m pa t gen anyen, anyen menm. Byen bèl m di w. Manmie byen bèl abiye fè mekòp tout bagay nan figil tout bagay nèt manmie pat gen anyen manmie se moun la li mèt ap ret grangou lap bay lòt moun deyò kokorat la se li manmie lavi tout moun nèt manmie son moun ki tap goumen pou tout fanm li fè konekte.